Menm panse Nasha se gran pou bagay sa ta repwodwi ankò, men de tout fason map priye fò cheri map priye fò e mwen kwè Bondye konn tout bagay, Bondye ap bay lapè pou mwen map priye mpap neglije sa. Li retounen son bagay san rete. M pa konprann bagay sa non. Kyè. Antouka cheri ou pa met ba tèt ou problèm ok Nash pap gen anyen. Ak ou tou a manchèt la. Envite m fè l. Alelouya Alelouya Mèsi senyè Mèsi Jewova Bondye papa mwen kwè menm lè m ta pèdi batay devan Mwen lèm rele ti anol m paka jwenn li map kite yon mesaj pou ti anol banm kite yon mesaj pou ti anol pou m di ti anol kòman bagay yo ap mache ti anol manke pa konprann bagay yo M ta renmen konnen eske se kòb la ak manman w ki pa kont ou byen eske son lòt piwèt wap regle pou mwen. Lèm di w sa ti Anò m tèlman bezwen pati pati sa. M pa kache di w pitit gason m. M konn ap dòmi m wè se atè nan sendomeng mwen ye. Tèlman anvi pati sa nan mwen. Pitit gason m, fè sa pou manman w non. Fè sa pou mwen non cheri, degaje w pou mwen non, di m non. Di m non pitit gason m cheri m nan. Di m non èske se kòb la k pa kont nan men w, di m non sa k tonbe. Paske m di w la m sanse fini ak tout bagay. M sanse fini ak tout bagay nèt nèt nèt se pati a sèlman m ap tann nan men w la. M te di w sa deja pitit gason m pa gen pwoblèm se ou m ap tann pou m ka fè manman m al andeyò avèk pitit la lè m di w sa ti Anòl lè m di w sa pitit gason m nan m tèlman bezwen pati sa ou p ap konprann mwen non pitit mwen paske w konnen ou menm ou deja nan tè a men mwen menm ki poko ale menm nan m pa kache di w cheri doudou m nan m dòmi m wè se nan tè sendomeng m ye bon sa Pi rèd la ti Anòl m menm wè m al travay M al travay wi ti Anòl Tout bagay nèt m wè m ap regle nan Sendomeng O o Ti Anòl m bliye di w sa m gon lòt zen pou ou wi pitit O o mòd moun yo konn di ki e e An n kite kantik n ap pran priyè Ou pa konnen Gwo nèg ki debake lakay la. Oh Nadia Allo Nadia sa kap fèt kòman ou ye? An Nou la ti dezòd ou konnen Pwoblèm Pwoblèm wi ti dezòd Talè a la Nacha ap fè yon ti dòmi Pitit la fon sèl sote lan dòmi an ti dezòd oo manman meni manman manman meni meni devanm lan meni dèyèm lan manman mpa konn sa poum fè ti dezòd pitit la tankou yon timoun fou lan menm mpa ka konn sak pase rive yon dènye lè ti dezòd kou pitit la kase lan menm ayy frèm nan. Oh oh kote bagay sa dwe sòti la. Ah Franchman ti dezòd, m santi m fin viv. M santi m pa kapab ankò ti dezòd twòp pou mwen. Lè se pa pwoblèm pa m se timoun yo ti dezòd. Franchman m rive nan yon lè m pa konn sa pou m fè ti dezòd. Ou imajine w, m pa konnen, m pa konn kote bagay sa soti e m pa ka di se moun k ap fè l tou paske m pa gen pwoblèm a pyès moun ti dezòd. Franchman m pa konnen m pa konn sa pou m fè frè m m pa konn sa pou m fè timoun yo twò inosan pou bagay se pou jan de bagay sa yo kap rive yo frè m. Donk nan lavi a fòk ou toujou jwenn zam ok moman ke ou wè wap rejwi se moman gen yon lòt moun tou kap soufri ki nan menm sitiyasyon avèw se moman. ou wè kounya la ou kapab ap soufri se moman yon lòt moun tou ap revi alò nan lavi a fòk ou gen timoun tou pou kapab konn yon seri de bagay so pa enkyete w ok fòs m pral fin regle sa map regle yo la epi map fè konnen ou gen rezon nan lavi a fòk ou toujou admèt avèk yon seri de echèk yon seri de pwoblèm ke yo kapab rive. Lèl rive nan jaden an prezante prezante mtande se dyaspora ki avèk Nadia hehey Dianol pitit msezi wi lè nèg la dim se dyaspora l ye oh oh mtande l dim se dyaspora l ye lap pale avèk arebò. Nèg la pa menm sanble yon nèg ki soti la pòtoprens non Nèg la pa menm fre non ti anòl Nèg la tou chèch m tande se dyaspora se dyaspora l ye O o ti anòl m konnen lè dyaspora yo konn soti nan peyi letranje m konn wè yo konn byen Frè m konn wè w gen gwo kab chèn nan kou yo men longè chèn yo m konn wè nan kou yo oh oh m sezi pou diaspora sa m pa ka che di w ti Anel m gade l m twaze l Arebò menm tankou son ti sousou se lame sou lame tèlman l kontan pou diaspora l sa men ti Anel ti moun Arebò sa yo pa konn fè chwa ti moun Arebò sa yo pa gen gou ti Anel Mezanmi! M te panse se te yon bagay ki te pi miyò. M panse se te yon bon nèg ki pi miyò wi. Aa! Timoun li yo pa gen bon gou menm ti Anòl. M pa kache di w sa. Wi ti Anòl cheri an nou tounen sou dosye a ankò. Pitit gason m nan. Kilè w ap voye pran manman w cheri? Fè sa pou manman w non. M pa kache nou ti anòl m pa m paka dòmi non nèg yo ray la arebò sa lèm di w sa se tèt cho lap ban mwen se imilyasyon arebò ap ban mwen se desepsyon wi arebò ap ban mwen nan kay la ti anòl m gen pou m fè arebò sa wè m ti anòl lèm pati m gen pou m fè ti arebò se li kap fè chyen nan pye m m gentan di w sa deja pitit gason m ou pa bezwen pè map fè manman m al andeyò avèk pitit. pitit la. Epi mwen menm poum ka lib poum ka ale nan peyi etranje. Ti Anòl, degaj ou pou manman w non cheri. Fè sa pou mwen non pitit gason m nan. Anmey ok pa gen pwoblèm map tann repons ou cheri m nan dakò baba. Mezanmi Genlè se seran m pran wi manman m toujou pale m di m piga m ret deyò ta. Telman seren an genlè gentan bat mwen nan menm mwen pat konn sa. Kitem ale wi poum al jwenn bebe a. Ou konnen m pa bay bebe a tete a se aletman map fè kounya e mwa nan kay la l pap konn anyen. Lè lap kriye konsa lap di mwen bay bebe tete bay bebe tete m di enhen m bal tete epi se ti dlo sikre map bali se ti se ti te manmanm bouyi yo map bali enhen m pral bay timoun tete fè kòt tetem lon. Wayy arebò nan peyi etranje m prale m gentan konnen pitit gason m ti Arnold la l pral fè tout demach pou l voye pran manman l ooh kite m ale mezanmi Bondye ap pwoteje w ok. Lè w ap fè rèv sa yo rele alelouya viv jezi tande. Alo manmi bondye pa la bondye paka tande m. Bondye la menm si w pa wèl bondye la ansanm avèk nou paske se li menm kap pwoteje nou tande bon bdye di koze wè detanzantan di sa si Dios está conmigo quién en contra mi repete. Wap fouti kanpe m manmi? Naj kanpe! Ou di kalite gwosè pawòl sa epi tout pè kanpe, Naj kanpe! Ann ale! Kanpe! Ou mèt kanpe ann ale! Kanpe! Ale! Di si Bondye avè m, kiyès ki ka kont mwen? Si Bondye ap fouti nou kanpe! Li ap fouti kanpe! Ou mèt kanpe! Dja! Neni! Soyèt gen! Kanpe dwat! Kanpe dwat Naj! Kanpe! Leve tèt ou! Leve tèt ou pa gen anyen atè! Kanpe! Mete plat ou atè! Dja! Gap. Mwen ta fè lap mòde m. Non pa gen anyen kap mòde w. Pa gen anyen kap mòde w Nash. Fon ti kanpe. Kanpe toujou. Kanpe. Dja. Ou fini. Al pran sandal ou met nan pye w. Mache. Mache mache mache pou mwen. Dja. Oh oh. Men mwen menm ki poko ale menm nan, m pa kache di w cheri doudou m nan, m dòmi m wè se nan atè sendomeng m ye, bon sa k pi rèd la ti Anòl, m menm wè m al travay, m al travay wi ti Anòl, tout bagay nèt m wè m ap regle nan sendomeng, o o! ti Anòl m bliye di w sa m gon lòt zen pou ou wi pitit, an mòd moun yo konn di an n kite kantik n ap pran priyè, ou pa konnen. Gon nèg ki debake lakay la. Lè nèg la debake lakay la li di m li bezwen arebò. M pa menm mande nèg la, m pa poze nèg la pyès kesyon. Epi m men, m arebòte nan jaden an, m mennen nèg la bay arebò nan jaden an. Lè l rive nan jaden an. Prezante prezante m tande se dyaspora a ki avèk Nadia hehey ti anol pitit m sezi wi lè nèg la dim se dyaspora l ye oh oh m tande l dim se dyaspora l ye lap pale avèk arebò. Nèg la pa menm sanble yon nèg ki sòti la pòtoprens non nèg la pa menm fre non ti anòl nèg la tou chèch m tande se dyaspora se dyaskora l ye oh oh ti anòl m konnen lè dyaskora yo konn sòti nan peyi letranje m konn wè yo konn byen fre m konn wè yo gen gwo kab chèn nan kou yo men longè chèn yo m konn wè nan kou yo oh oh m sezi pou dyaskora sa. M pa kache di w ti Anòl, m gade l m twaze l. Arebò menm tankou s on ti sousou, se lame sou lame tèlman l kontan pou djaz koral sa. Men ti Anòl, timoun arebò sa yo pa konn fè chwa. Timoun arebò sa yo pa gen gou, ti Anòl. Mezanmi! M te panse se te yon bagay ki te pi miyò, m panse se te yon bon nèg pi miyò wi aah. Ayy! Chie! Malgre tout sa m fè, m vin santi m pa moun nan zòn nan konprann? Nan tout moun nèt vin pran m pou pwa malfektè! Atout sa, May kot majogo monchè li pa resevwa m m voye moun kote l li moutre m li di li pa konn li pa konn li annafè avèk mwen li pa konn li gen pitit pèdi eeyy majogo monchè antoulèka kòm chèche wè w toujou ou moutre m ou leve ou pati m pa konn kot wale bon. Siman. M pèdi djanbè. Che, m pèdi pitit la wi. Hum. Men kounye a la, depi, depi m maten, m ap chèche pit la. Yè ankò pit la pa antre. M ap chèche li m pa ka wè li. Tout sa m fè. Hum. Gade mizè wi bondye gade mizè m ayy chie anbè m pa konnen tou ou te leve avèk vye kè pit mwen ou pat leve avèk vye kè papa w son moun swa. Mwen menm kay koule yon moun ap fè freka avèm map vekse ou konprann e pou mwen mal leve pa atè pou mwen wi jiskaske m ta tchwe pit moun yo bondye gad kote gad sak rive ti anbè bondye eeyy oh kay eeyy mesye sa w gen la kay ay arebò humm. An Yon ti bout Misye jwenn mwayen L al Ayiti Aah Jan w di a Naza son moun ki pa gen gou Epi sa k pi touye m nan L al tonbe pou yon nèg a zanno An malgre l pa pase levanjil men papa l pa di anyen Aah An Men m twouve misye soumoun menm An kounya pou yon nèg Kounya misye al konfime papa Papa Nadia Kem pa Nadia ankò. Bon kijan nèg eklere. Bon ti britney sak pase. Bay ou yo map regle yo pou ou dakò map regle yo pou ou ou pa bezwen ba tèt ou problèm nan semèn nan kap vini la map fè yon faktè vin pran ou pou mete ou anndan sendomeng ou pa bezwen ba tèt ou problèm paske m gentan planifye tout bagay nèt men gon bagay pou regle pou mwen e m ta swete ou regle bagay la pou mwen men sa w fè pou mwen mon ti bout gade pwase kay nou de twa nèg. Fè yo bat misye anba a. Fè yo bat misye anba a, oubyen si yo ka kidnape misye, fè yo kidnape misye. Si yo pa ka kidnape l, si yo tou yo ka touye misye, fè yo touye misye. Misye soumoun twòp. Wè gen yon dyaspora eklere? Wè gen yon dyaspora pa respekte fanmi moun? Tanpri mwen ti bouzen fè sa pou mwen, ou pa pèdi sa. Epi tou si ou pa gen, m pa konnen, si ou bezwen kòb m ka voye kòb ba ou. Si m pa ka gen lè voye kòb ba ou, si ou gen yon kòb ou mèt depanse l pou mwen, pa gen pwoblèm m ap voye l ba ou tande. Ti kòb pòch kote kòb w ap pati w ap chanje w pati a. Pran yon nèg la, fè yon nèg, fè yon nèg egzekite misye pou mwen. Dakò pitit bout, wap fè di sa, e map tann yon segonn kap vini an poum fè yon figure mwen dakò? Ok man ti bout. Oh Ki yon nèg sou sou moun mesye. E sa fè yo di w prizon pa janm manke moun nan wi. E sa fè yo di w simityè pa janm manke moun nan wi. Alò kounye an pou moun ap di m ap mal reflechi? Alò pou moun ap rele m san konsyans nan sans sa? Ou mèt ret yon nèg sou konsyans nèt. Sa vle di ou dwe kanpe pou kite m nan bwè bwè nan tou jwe w konsa. Epi pou kanpe pou kite moun ap satiyèt ou. Non monchè fòk ou defann ou. Bondye voye m pou m defann mwen se pou m defann mwen. M p ap kite l sa pase konsa. An m se al Ayiti. A misye al nan bouch gèp yo misye ale. Medam ki lè misye ap sòti konsa. An n ap resifè sa misye ap sòti konsa. Mwen kay boule vre. Wè, chak lè map panse avèk ti pitit sa map panse avèk medam mwen yo ou konprann map panse avèk pitit mwen yo pase sa di wi kay koule sa di wi. Nan a yo pa bezwen di m se mwen k konn sa e zantray mwen kap dechire ou konprann gad jis kote tyanbe rive jiskaske ka tchwem wouyy. Ay! Ou konnen sa k pa ou konnen. Satan, satan toujou gon bon bagay lap fè kay koule. Gen dwa e sa k fè wè ti Anbè tchwe mizè kounye bay. Ti Anbè pa bay figi bagay sa yo menm. Ay bon, li ka pa konn nan konsa mouin. Ti Anbè se moun ki chwa. Ou konprann? Konnya jiskaske men konnya ti Anbè rive nan faz. Manman sa a. Li pa konsa konsa rebò. Dapre ou menm kèk espedisyon li ye. Tonyè kraze m a rebò. Dapre revelasyon m fè se pa yon bagay konsa konsa. Ou di non m swa wi mesye, ou di non m swa wi seyè. Ooh! M pa konn diskite pou moun yo, mwen menm ka di sa. Janbe pa fè bagay la konsa. Daprè mwen menm. Ehwe? Li pa fèl konsa konsa. Nan dòmi arebò gon moun ki di m, Ey, ey, granmoun reve w, reve w, reve w. Met gason sou ou. Ou konprann? Sa w ap fè la la a, se paske ou pa, ou pa, ou pa kwè nan bagay yo. Fò w met pye deyò. Humm, mwen men kay, mwen menm chèche bò kò men a m ta prale la a, m ta prale achte. M pa konprann. Paske m genlè panse l ka bon sou mwen. Bòs ou grenn. Ey papa pa di m sa k ap fèt la non frè m. Pa di m sa k ap fèt la non. Bòs ou grenn e pa depi lòt jou m voye yon mesaj ba ou ou pa janm rele m. M voye yon mesaj ba ou ou pa janm rele m. Pase ou gen pwoblèm wi frè m. Pwoblèm wi. M tou m kontra sekirite a wi papa. M kontra misye wi. E men gwosè kòlèt nèg la. Konnen ou pa konnen. Sekirite sa m ap di w la e pa ti gason non. Si w wè pil vant nèg la e pa ti gason non papa. Ayayay. M pa pral kite nèg sa sabote m non papa. M pa pral kite nèg krache dan nan dyòl mwen bò isi a non papa. E pou degaje w pa la mongo a, pou li rebat kat la. Aye si e pa sa ee mongo ap peye m lajan m bak. L ap peye m lajan m bak. Mwen pa nan bagay sa non apa, m pa nan bagay sa non apa. Si m peye mongo a li sipoze, bagay yo sipoze mache. M bouke tann mèt gran bwa, m bouke tann li, m pa janm jwenn anyen. Antouka baz ou t gen m pa konnen, m pa konnen. Pase e bay yo ou te voye ban mwen an, mwen m bouke m bouke m bouke beny a boutèy la. M bouke beny a boutèy la. Hein? Gen kalte fèy e bay yo te gen ladan yo, m pran fèy yo, m bouri fèy yo m bwè. Bay yo santi, bay yo santi bwaz ou grenn, m oblije bwè yo. Men bay pa gen anyen ki mache. Mezanmi moun legliz mwen ye pou ti Anòl di m pou m chèche de twa moun pou fè bat dyaspora a. E pa bat sèlman si yo ka touye dyaspora pou yo touye dyaspora oubyen kidnape dyaspora mezanmi. E pa bliye m di w sa non papa, se pou pale a manbo a ankò wi papa m pa m pa vle wè sekirite a non men. M pa vle wè sekirite a non papa. Yeah Eme ok ok bwa ok bwa Nan pale ava nan pale Eme ok Pa konprann bay sa a. Yon bwa. E m pa konprann. Minis pa konprann sa k ap fèt la. M pa konprann. Yon bwa pa vle vizite m. Mwen m pa janm wè lwa vle pran m. Lwa pa vle pran m. Lwa pa vle pran m. M pa jwenn okenn boul bòlèt. M pa jwenn boul bòlèt. M pa konn ki sa m fè ankò. Mwen m chèche boul bòlèt m pa jwenn. Sa pa fè sans. Hein? Kòman sa vle di? Sa vle di menm sa a fè pa vle wè m tou? Hein? Kòm ti Anòl gon bagay l ap regle pou mwen, m p ap di l non. M pral kite yon mesaj pou li la a, m pral di l wi m ap ede. Men, pou mwen menm, m konnen m pa m pa gen jan de moun sa. Men m ap eseye chèche. Si tout fwa, m ta tonbe sou yon je k te ka ede m avèk ti Anòl pou l pou l fè rapid pou l retire m Bò isi a l te ka pi bon. M pral kite yon mesaj pou ti Anòl. Men ti Anòl la mechan. Konsa ti Anòl la te sadik. Mezanmi pou ti Anòl ap di pou m chèche moun pou detwi yon vi yon moun mezanmi èske ti Anòl mèt mete moun sou tè mezanmi. Hee gad jiskòt yon bagay ka rive bagay yo rele fanm a gason sa se gwo bagay wi. Bon m kite yon mesaj pou li. Sèlman, m pral di l, Kòm m bezwen kite peyi a, m pral di l wi, m ap ede l. Ti Anòl, m tande tout mesaj ou yo wi pitit gason m nan. M tande tout nèt e m byen tande w. M retande l, m tande l, m retande l, m tande l. An men antoulèka pitit gason m, pa gen pwoblèm non. O, manman w ap ede w cheri, ki pwoblèm ki ka gen nan sa? Pa gen pyès pwoblèm nan sa. Map met kòm deyò la ou konnen m nouris menm ke sa map met kòm deyò la map chèche yon vagabon la yon sèl nèg ap ka bat nèg sa m wè a la bon nèg la pa menm twò gwo gason menm sa pou m fè 3 nèg yon sèl nèg map chèche la map di bat li jiskaske l wè si l ka touye l map ede w pitit gason m ou pa bezwen gen pwoblèm map ede w tande cheri ou menm pa bliye panse avèk bagay pa m yo pou mwen tou non pandan se tan map panse avè w Bò isi a pou mede w avèk dyaspora, ou menm panse avèk pa m nan pou mwen tande ti Anòl, paske w konnen m bezwen kite bò isi a. A m pa kache w di w, mwen m avèk arebò, bagay yo difisil, bagay yo tèt chaje, van vire mwen m avèk avèk frè arebò. Tout jounen se pale anpil. Bon, ti Anòl pitit, men move jan wi ki tonbe nan nan bay manman m wi m pa kache di w pitit. E. Frere boo pale pou tout bagay kounya wi pou tout bagay menm pou ti grenn sèl wi frere boo ap joure mwen poum pata kite peyi sa anben ok ti Arnold pa gen pwoblèm map edew a sa map edew jere sa tande pitit gason cherim nan ou menm edem avèk pam nan tou anben ok babay cheri pa gen pwoblèm cheri babay hehe nan kisa ti Arnold ap metem la. M kite mesaj la pou li konsa. Men lè Ti Anòl t ap mennen bèl vi l avèk madanm ni, Nadia, nan Sendomeng, m te konnen. Tout jounen lè Nadia te konn ap voye mande frè arebò kòb yo pou l te konn ap depanse nan mouda l yo m te konnen. Kòm m bezwen pati kite peyi a, m di wi m ap ede l. Men gen kisa m pran la, Ti Anòl miyò mwen. Pa mande sa non, men lè w fè twòp sousi a, li vin yon ti jan vin fè yon efè sou ou. E lè w fè twòp sousi, w ap gade gen yon ba k ap la w konsa, w ap anvi manje, w pap ka manje menm. Ou konprann? Lavi se sa w wè a, jis fè l paske ou vin, tout moun vini pou yon misyon. Petèt menm lè w wè yon nèg k ap fè mal ou byen byen, se sa nèg la te vini pou l fè, pou l fè l. Nèg ki vin fè w mal la, w ap wè tout moun ki vin swiv li menm se moun k ap rale l pou l vin fè mal wi. Menm si w ta ale pou w ta fè yon bagay ki bon ou byen bay la pral ou wi. Se konsa lavi ye. Se sa fè mwen menm m pa goumen a lavi. M jis kite lavi mennen m, m fè laplanch nan men lavi. Sa l vle l fè men nou konprann men. Chè Bodè m tout sa w di yo la yo gen plas yo. Wi men. Ou konprann? Men yon ti tan de refleksyon li vle di yon pakèt bagay. Wi m konnen, m konnen. Pafwa lè w pa reflechi gen kèk bagay ou konn pwopoze, gen kèk aksyon ou konn poze. Yes sir. Se mank de refleksyon. Ou konprann? Ti moman sa enpòtan nan lavi brother. Monchè, se kòm si tout bagay balanse. Refleksyon an bon, gen kote l bon, gen kote l pa bon. Se kòm si yon nèg ki rete, se defi w ap fè nan men lavi. Ou gen dwa rete w reflechi nan yon reflechi yon bagay la, sa w reflechi a pou ou menm wè l bon epi lè w al goumen tèt ou epi wè l pa bon vre. Pafwa kou n pa reflechi w fè yon bagay, ou reyisi konsa kou n pa reyisi tou. Lavi se kòm si se te yon aza, se te yon chans wi brother pa m. Bon bon istwa papa. Te gen yon nèg k ap pase mizè. Epi li gen frè l lòt bò. E misye rele frè a, misye di frè a, A, nèg pase mizè anpil Ayiti, nèg ap pase anpil mizè. Fè yon jan pou retire nèg nan mizè a. Frè a di, Pa gen pwoblèm frè m, pa gen pwoblèm. Men sa l ap fè. Misye voye yon 500 dola epi achte yon moto pou misye. Misye annik pran moto a, jodi demen se jodi misye mouri. Wè pou moto, sa vle di pou gide di frè l bezwen sot nan mizè, men li pa konn nan ki fason l t ap sot nan mizè a. Li pa konn se pa lanmò, li pa konn se pa moto l pral achte k ap koz bon lanmò l. Anben men kòman misye pral di lavi l? Jounen jodi a gen nèg ki ka viv nòmal la a, epi la l pouse, li santi l ap mal viv. Paske Bondye gen yon jan l jere tout moun, epi l voye chak moun pou yon misyon byen detèmine. Men si w pa ka konprann misyon w lan, w ap goumen avè l, se li ki antijan ap anbete w. Mande ou fè twòp sousi mande la. Wi, ou konn sak fè refleksyon enpòtan? Pafwa ou konn enkli nan yon bagay ki pa regade w. Pafwa ou pa konn wè gen yon goumen k pete epi ou pa ni mande kisa k gen pou antre nan goumen an epi yon jou pete. Eske sa, ki plan plan sa ye? Mwen montre w, eske ou te ka kite goumen an fèt vre? E si gen youn te tue lòt, kisa w tap di? Ou tap rete tèt ou koupab? Ou tap di poukisa m pat al separe? Men kanmenm ou wè fò al separe, e kès ki prensipal viktim separasyon an? Plan an la pat bati sou nou. Li pa bati sou nou, goumen an fèt men li pa fèt pou moun yo, men li fèt pou vin entwodui ladan, pou vin pèdi jou yo la, Sa Abdoul la wi. Yo kwè li. Monchè men, wap byen pale jiska prezan. Yeah man, wi. Men, pandan ke nap fè ti dyalòg sa la, malgre ke mwen tap fè ti netwayaj devan an la, men kanmenm m tap rele pou m fè ti pale avè w. Monchè ti Anòl, e lavi espesyalman yon sèl moun Ki ka dekrive l rele sèlman Bondye. Mwen di sa ou fini. Ou pa byen di anyen ankò. Sa vle di tout sa ou tap di talè yo la, sa vle di tout gen plas yo vrèman vre. Paske le byen le mal tou 2 egziste. Pafwa gen moun ki konn mete men pou l entegre nan sak rele le mal lan, donk pafwa l konn santi l gen rezon. E konsa l ye. Bon! Pafwa, m pa konnen si e pwoblèm, m pa konnen si e mank de refleksyon, e rekonesans la konn vle pati kite m, men m ap bat rekonesans la pou l abite nan mwen menm. Paske si yon moun pa gen rekonesans nan lavi, e kòmsi w pa fè pati de imen. Se kòmsi yon nèg ki te ka goumen ak konsyans li. Kòmsi menm lè w ta vle gen konsyans, men se sa w santi a, sa w anvi a, e li jwe w jis fè. Epi nenpòt sipriz. De konfyans e konsyans nèg lan ret touche w, la pi vit ou gentan rantre nan ou menm. Egzateman. Yon bagay konsa. Ki sa m vle di w an gwo? Ou wè le byen, se pa yon bagay ki fasil. Non, pa fasil. Paske ou wè de no jou, le mal egziste plis, se li ki plis an pratik. Li eksprime, li prime sou byen an. Men m baze plis nan bò byen an. Paske tout sa w fè ki mal, li pousib ou. Men lè w fè byen, Menm lè byen an te ka vin sòti yon regrè pou moun ke w fè l lan, men de tou fason byen an la nèt. Paske yon moun mèt fè yon moun san mil byen, ou fè l de grenn mal oubyen yon sèl grenn, se li k konte pou li. Se li k konte pou li. Monchè, m te rankontre avè w, se paske m te wè ou te nan yon sitiyasyon ki te vrèman di, e mwen menm tou m t ap soufri nan yon lòt bò. Wè plimi tou. Rete andeman m. Yeah. Se paske mwen menm m tap soufri nan yon lòt bò tou. Men m vin wè se mwen ki te nan pozisyon pou m te ede w. Monchè w konnen papa, pwovèb la di rann sèvis bay chagren. M pa pral di m regrèt dèske m te pran w m te vin avè w la a, pou m te fonksyone avè w, m pa pral di m regrèt tou tout byen ke m te fè pou ou yo. Men, yon sèl bagay m ap di w, nou pa p ka kontinye. Kòman? Sa k pase? De ki sa w vle pale la? Non, sa vle di, ou wè de ki sa m vle pale. Sa vle di lan, amitye an. M pa di ke l ap elimine, men n ap mete yon limit. Afè dòmi lakay mwen, rete nan lakou m konsa, nou p ap ka fonksyone nan faz sa ankò. Sa se ki sa m fè w menm. Monchè bwòdè, rezon an m vin santi nou pa menm moun. An mwen tèt w ap pale la menm. Lè m di w nou pa menm moun nan, tout sa m gen etanke moun, ou genyen l tou. An nou pral montre w kisa fon moun. O nivo de imajinasyon, de refleksyon, kidonk nou pa sou menm faz. Konsyans sa ke m pran jounen jodi a, m santi ou pa yon moun k ap janm pran l tankou m. E l pa yon bagay ki fasil pou yon moun rive pran konsyans. Bwodè, bwodè, ou se gason, m se gason. Si gwo bagay, jis ateri, di sa w ap di a menm. Monchè ti Anòl, kisa m vle di an gwo? M pa p ka tolere w isit la ankò. Kote m te pran w lan, m pa konnen si nou pral depoze w oubyen si w raple wout lan pou w ale. Sa vle di la mwen avè w, nou pa p kontinye fonksyone menm kote ansanm. Tout sa yo, m te konnen gen yon jou y ap rive kanmenm. Men kounye a se rezon m bezwen konnen, kòm ou di m nou pa reflechi menm jan, m bay bon nou reflechi menm jan, men kisa ki koz tout sa yo? Ok. Premye manti a mwen. Bondye t konnen. Ou pa Ayiti pou w di, ou te gen dwa di e malfektè oubyen lougawou ki te kab fè timoun nan malfezan. E ou pa janm konnen tou paske ou yon kote se Ayisyen ou ye, ou konprann? Fòn ta fòn ta menm chache konnen pou n konn kot sa soti paske pafwa te mèt menm se nan non fanmi li ka soti wi paske sa ou di m pitit la ap fè a pa montre ke son son bagay ki konsa konsa menm non. M priye ansanm avèk yo ou konnen. M priye m plis kenbe pye Bondye avèk yo ou wè. E m pa gen ide tou pou m al chèche konnen odepwa de la men m ap kontinye priye. Bon antouka Nadia e se se ayisyèn li ye. Se nan ginen n sòti e nan rasin nan n sòti nou konn tout sa ki genyen alò m pa di ou menm pou ou fè sa yon bagay ke ou pat dwe fè men alò mwen m deja la deja pou m ede w nan nenpòt sa l te ka ye a e bon mwen m ap fon jan m chache konnen mwen. Epi nenpòt baay mwen menm map fè w konnen ou pa bezwen kite w konprann? Antouka. Sa pa vle di ke se mal ou pral fè, men tou senpleman ou ka toujou chache konnen pou konn ki kote sa sòti. Alò se yon bagay tou m pa vle pou tèlman kite sa pote w ale pou l twò trakase w. Paske map chache map fè janm konnen pou m wè si m a pote yon bon rezilta pou ou ok. Men ou pa bezwen enkete w. e m konn ke Bondye pi fò Bondye gran anyen pap rive pitit lan ok. Non m rete kwè sa tou. E m gen pou m fè yon jèn nan anpil ti dezòd m gen pou m fè yon jèn de tout fason map kontinye map kontinye priye tout sa men. Antouka e m prale m prale m pral map met kò m deyò pou m wè kisa m ka fè ok e. Pran swen tèt ou. Pa tèlman kite sa trakase ou twòp, fè manje ou manje, fè manje pou li tou, li te mèt son ti son ti dlo bay ou fè pou li yon ti yon ti dlo bouyon bal li te mèt pa ka manje gwo, li te mèt se dlo al bwè m santi m panse ke lap lap kenbe. Antouka pa gen pwoblèm e ou pral mèt degaje w fè sa w gen pou fè ok. Ok. M konprann ti dezòd fè yon pakèt bagay, alò m pa konnen kote sa sòti. Men mwen menm m konn kote misye sòti avè m, se pou tèt sa tou, dènyè e m kapab di w m sòti kote patwon m la, donk li pa la avè m epi m vin wè. Kounye a w di w pa konn kot sa sòti, bay m la ti dezòd la. Non, non, non, non. Sa, sa. Malgre tout jan m esplike w. Non monchè, sa vle di lè moun ap esplike w yon bagay avèk lè w viv yon bagay, paske istwa venki avèk yon bagay kon yon moun di w se de bagay diferan. Petèt nan sa w te vin di m yo petèt se te manti, men m kote manbo di m wale an tou. Petèt se manti manbo ap fè l te gen dwa gen yon lanmou pou ou epi l chwazi di nenpòt bagay pou rayi nèg lan. Monchè antouka bròdè m mwen menm avè w pa p ka demere menm kote. Kè ou genyen an m pa genyen l. Ok depi premye deplasman ou fè a w al kay manbo a w al fè yon echanj ok fanm ayiti a m pa konnen donk w al bay timoun ou pou manje l la kèlkonk donk m gentan vin wè Mwen menm tou m te ka nan plas lan tou. Mwen avwe n pap ka fonksyone menm kote. Tenèb pa ka menm kote avèk limyè. M vin santi si m menm kote avè w ka fè m tounen tenèb tou. Antouka brother m ou mèt mache pran sou menn, sa vrèman fè m mal, sa pat nan plan m men lè m vin gade kèk fwa w konn ap pran yon pose pou yon moun epi se ou ki sòti viktim. M pa ta vle youn nan pami lòt viktim yo paske gon pakèt moun ki viktim nan sitiyasyon sa. Ok brother. So e pa fòt mwen menn. M konprann ou e m konnen yon jou e sa tap rive paske menm pwòp fanmi, pwòp sè, pwòp frè mete frè yo deyò, mete fanmi yo deyò, menm manman konn met pitit yo deyò tou. M pa pran sa kòm si yon bagay ki mal, ou konprann? Men sa k parèt mal pou mwen an, m ap tou pwofite di w li. Pou jan m te mete m kòm si m alèz avè w, tout ti koze m pa t gen pwoblèm pou m te di w yo, ebyen jounen jodi an, se tout sa m konn ap eksplike w yo ki vin tounen yon frèt pou mwen jodi a. E se avè yo ou sèvi avè pou kale m la. M pa gen oken pwoblèm. Se pase m k ap bat mwen. Pa gen pwoblèm pou sa. E brother pa m, mèsi anpil. E sa yo yo rive tout tan nan lavi. Ou konprann? Egalè m pa ka di anyen paske vi m pa vi pa w. E nou chak vin pou yon bi byen detèmine jan kwè m te di l talè a. E petèt nan mond nou ye a se pa ladan l nou ye. E m p ap vin enplike w ladan l tou jan w di a. Paske sa map soufri yo, sa map andire yo, se mwen ki konnen yo. Pa gen moun ki konnen m jan ke m konnen m nan. Men brother m pa konnen vreman si se konsa sa tap pase. Brother m regrèt. Brother m regrèt anpil. M swete w konprann mwen tou. Non m konprann ou, m regrèt tou. Ou regrèt. M regrèt. Menm ou menm ou tap di sa talè a. Lavi son bagay moun paka dekri ke sèlman Bondye. Mwen menm petèt m te gen dwa gentan mouri deja nan epòk ke mwen mwen avè w nou gen alyans sa. Si jounen jodi a nou vini pou nou met yon fen ok se pa la fin du monde bro fok ou ka konprann mwen menm. Non ou pa fèm mal. Pafwa se pa sa rive nan lavi pou konnen pou konnen kòman pou fonksyone. Se desepsyon wi ki fè moun reyisi nan lavi. E gen anpil timoun ou wè ki reyisi la ki gen timoun papa yo pa Abandone yo. Sa matant yo te konn meprize yo. Sa nenpòt fanm yo te fè nenpòt bagay. Se ti moun sa yo ki reyisi nan lavi. Sa vle di kèlkeswa desepsyon yon moun pran nan lavi, se li k remonte moral ou pou ou rive sa w dwe ye a. Ou gen 2 opsyon. Se swa ou echape nan sa nan sa k pase a oubyen tou ou remèt ou remèt lavi w. Oubyen w al nan gang ou al nan tout nenpòt bagay. Se 2 chwa yon moun gen nan lavi. Zanmi m fè w klè. Si m kenbe w la. Tande tande. Si m kenbe w la se kòmsi. Se youn nan moun kap kidnape moun an Ayiti yo. Ou byen yon moun kap mache fè krim kap koupe tèt moun, boule moun tou sa. Epi pandan moun ap lapide ap di nou pat dwe fè sa epi mwen menm m aksepte kenbe youn nan moun sa yo lakay mwen. Sa vle di sim kenbe w lakay mwen la m se yon m se youn nan moun ki enplike nan moun ki konn fè mal. Epi m twouve w mechan anpil wi menm. Poukisa? M twouve w mechan anpil wi brother. Ou rele sa mechan? Kounye a ou jwenn mwayen ou di m fè echanj pitit mwen. Eske se plan sa? M pat gen plan sa brother pam. Se pa toudenkou bagay la vire nan menm. M pat konnen tout bagay sa yo menm. Il faut d'agir avant de il faut réfléchir avant d'agir mon vieux. Kisa k di w m pat reflechi menm? Sa son reflechi ou te reflechi la? Pou moun gen pwòp san l pou l al bay li kadyab. Bon m di w, bon m di w men, lè w wè moun ap reflechi, kisa reflechi a vle di? Ou konn reflechi li se mal ou reflechi wi. Sa w di la w menm? Konsyans mwen fè m di sa m pa t dwe di espesyalman ansanm avè w. Gen bagay ki ta dwe rete kòm sekrè ok donk atravè atravè de rankont nou m mete yo deyò. Men konsyans lan kouri kite m nan nan nan peryòd sa yo. Ti Anòl sorry brother ou mèt ale menn e w ap wè ti rad ou yo nan kwen la m te gentan mete pou ou menn ou lib pou w ka pou w ka pran yo menn kòm yo pa t anpil brother ou mèt ale menn. Konsa Bondye pa fè m tankou yon bèt menn. M pa t ap nan tout bagay sa yo menn. Sèlman m t ap viv pou m manje zèb, pou m manje nenpòt sa m jwenn nan lari, nan lari, nan mache, nan tout bagay menm. Poukisa lavi lòm nan konplike konsa menm? Poukisa toujou gon yo di? Poukisa toujou gon on diplis? Poukisa? Fuck man! Why? Fucking life man, you know what I'm saying man? Fucking life man! Poukisa toujou gen tout konplikasyon sa yo menm? Poukisa gon kesyon rich, pòv menm? Poukisa gon kesyon bon moun move moun menm? Kisa m ka fè pou misye? Hein? Sa a se youn nan mwayen pou m epanye tèt mwen. Hein? Pou m epanye tèt mwen. Pou m kapab degaje lespri m. Pou m kapab alèz nan konsyans mwen. Hein? Yon ensanse konsa? On kriminèl konsa hein on nèg ki pa reflechi avèk pwòp tèt li on nèg ki kite negativite pote l ale sèlman epi on nèg konsa pou m fonksyone avè l non m pap pot non kriminèl antouka m santi sa touche m vre. Paske m te gen plan pou misye, se te wè l la tout jounen avè m pou n ap fonksyone ansanm. E vrèmanvre, kote l prale? Men, malgre tout jan m pale la, misye mal pou l konprann toujou. Se kòmsi misye ta vle fè m konprann ke nan lavi, tout moun gen tò, tout moun gen rezon. Paske tout jan m pale la, misye santi l gen rezon, mesye. O!